Woy manman, sa kap pase Abinader konsa? Medam, matmwazèl e mesye, dènye desizyon sa Washington pran, monchè m pa kache di w se rèl kay vwazen. pou pwoteste kont travay fòse an Repiblik Dominikèn, otorite peyi sila ki pa respekte dwa moun. Administrasyon Biden nan pran desizyon, depi se suk k ap soti an Repiblik Dominikèn, yo p ap rantre sou teritwa ameriken an ak divès lòt pwodui ankò. Frèz e sè byeneme, bagay la difisil wi. Eyy! Rete la, ou pral jwenn koze. Sitwayen nan Wanament deklare, Si se pou yo bwè dlo sèl pou bay Repiblik Dominikèn yon leson pa rapò ak fason yo ap depòte Ayisyen yo, Yo ap fè l pandan plis pase 4 mwa. Medam, madmwazèl e zemèsye, jounen jodi a menm, gwo deblozay pete sou fontyè Daabong nan. Anpil wòch tire, anpil boutèy tire. Sitwayen nan Wanament toujou kenbe menm desizyon an e mande ansanm avèk tout lòt. Sitwayen ki gen fontyè bò lakay yo degaje yo lòk fontyè a yon fason pou yo ka bay Repiblik Dominikèn yon repons pa rapò avèk fason yo ap maltrete konpatriyòt yo lakay yo. E fòk mwen di ou tou, selon enfòmasyon sitwayen yo fè konnen, Majistra Daabong nan ta menm bay lajan yon fason pou yo kapab ouvri fontyè a puiske gen anpil machandiz k ap pouri men sitwayen nan Wanament di vole ponpe yo p ap chanje desizyon yo ap ret kanpe yo ap rete soude jiskaske yo jwenn yon repons ou pral tande deklarasyon yo medam matmwazèl se mesye ebyen pou premye minis Ariel Henry. Se avèk anpil tristès m ap anonse w, 24 desanm se dènye jou l ap wè nan tèt peyi a. O wi! Puiske, se jou sila a k ap gran final nan peyi Dayiti e Èzili pral pike premye minis lan. Deklarasyon Anperè Katcha Pika nan seremoni fineray 5 jenn gason ki te pèdi lavi yo nan Baz 47 nan jou ki sot pase yo la a, e ou pral tande. Medam, matmwazèl, se mesye sa ki gen zòrèy pou tande, tande! Mon chè, Jovenel Moïse te pale ansanm avèk yo. Nan dosye enstabilite, nan dosye finanse gang pou yo jwenn tranzisyon, pou yo kapab rich yon sèl kou, li te pale mesye yo, yo pat tande. Jounen jodi a, bagay la rèd wi pou parenn, e gen pil nèg la, non yo poko soti deyò. Men m pa kache di w, yo kòmanse pran ti tretman. Yo kòmanse fè repetisyon rete lakay yo pou yo pa sòti. Piske, lè katchouboumbe a pral pete nan jou k ap vini yo la a, pou pyès moun pa tèlman twò sispèk yo, si yo t ap finanse gang nan peyi Dayiti. Rale chèz ou chita. Fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit. san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map diw mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante ou yon ti kont maten an. E kont sa ki se te, Manman m soti aletranje li pote yon malèt rad pou mwen. Tank m ap retire rad, se tank m ap jwenn pi bèl rad toujou. Mèsi ansanm avèk chak fanatik ki te kòmante, repons lan se chou. Ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen. Kisa ki genyen 13 kè? Kisa ki genyen 13 kè? N ap mande a chak fanatik, pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Medam, matmwazèl e mesye, jan ke m te anonse ou, sitiyasyon an te konplike sou fwontyè Dabong jounen jodi a. Ebyen te gen anpil chirepit, anpil wòch t ap tire, anpil kout boutèy, pou plis detay, gade videyo sila a. Donk, medam, matmwazèl e zemesye, raple ou nan jou pase yo, divès sitwayen te debake sou fontyè a, yo soude baryè a, yon fason pou y bay otorite dominiken yo yon repons pa rapò avèk fason yo ap maltrete konpatriyòt yo lè ke yo ap depòte yo. Sitwayen nan Wanament fè konnen si se pou yo fè 3. a 4 mwa pou ke baryè sa rete soude pou yo jwenn moso respè devan dominiken yo yo ap fèl ann gade kòman sa te ye. Donk, maten an la a, eskonbrit ki pete nan Wanament, pandan ke sitwayen yo ap resoude barye a pi rèd toujou, selon enfòmasyon ki arive jwenn nou, se ta nèg nan zòn Rotwou ki ta pran kòb nan men majistra dominiken an pou debloke fwontyè a pou pwodui yo kapab pase ki ap gate. Medam, matmwazèl e mesye, sitwayen nan Wanament kanpe an kwa! Yo fè mesye yo konnen se sou fyèl nou eseye travèse ansanm avèk machandiz pou rantre sou teritwa ayisyen an. Ann gade kòman sitiyasyon an t ap dewoule. Vwala medam matmwazèl e mesye ou kapab swiv anpil kout wòch tap tire e divès sitwayen nan moman an te pwofite pou pale ansanm avèk laprès sou dosye viza dominiken an. Koman fè pou yon ayisyen ap achte viza dominiken 700 dola? Donk sèl nasyon nan karayib la kap achte yon viza dominiken pou 700 dola. E selon deklarasyon divès lòt yo fè konnen sou 100 goud dominiken yo gen 30 goud tandiske sou 100 peso Eske w konnen, sou chak 100 goud ayisyen, dominiken gen 30 goud ladan? Sou chak 100 pèson nan kesyon ekonomi, sou chak 100 pèson dominiken, nou gen 20 santim? Alò, tout sa nou gen pou n ap repote bay dominiken, pandan yo pa menm respekte nou? Non, li pa ka konsa. Yon peyi n ap fè fè kòb, anpi se li k ap tou prensip nou konsa. Tout kòb an nou se la l ye. Ala traka pou lave kay tè papa. Ebyen, deklarasyon sitwayen yo jounen jodi a nan Wanament, yo soude l jiska nouvèl lòd ankò yon lòt fwa. Nan moman sa pèp ayisyen, divès lòt sitwayen te tou pwofite denonse fason ke gwad dominiken yo konn ap maltrete yo sou fontyè a. Se tankou ti jèn gen lekòl baz. Peyi a maltrete, m oblije pran moto m ap fè taksi. Kounye a lè m pran de moun nan kay tcheke, m al met tcheke ak yo lòtbò a la. Pandan m rantre, m al pran lajan moto a nan men yo anndan an la. Santi m santi w kout m anba tèt, atan m bouw! Lè m gade m wè yon. Nou te pale ansanm avèk yon sitwayen li menm ki te kanpe bò kot baryè a. Li te deklare si se pou yo bwè dlo sèl pandan de twa mwa pou ke yo fè dominiken yo respekte pou bay yon repons pa rapò ak sitiyasyon ayisyen ap konnen an Repiblik Dominikèn, yo ap fè l e yo mande ansanm avèk tout lòt konpatriyòt ki rete pre fontyè Jimani e Yaspine a. N ap mande pou nou jwenn prezans Leta a pou l pale avèk popilasyon an. Nan pakou nou, nou te gen chans kwaze ansanm avèk divès responsab nan zòn Wanament ki te tou pwofite moman sa a pou voye yon mesaj bay Premye Minis Ariel Henry. Medam, Matpwazèl e Mesye, an nou swiv ansanm. Franchman, nou pa gen yon leta, nou pa gen yon gouvèneman ki deside di yon mo. Se avèk kè sere belanje n ap gade Ariel Henry k ap pran kwit pou mondyal k ap fèt Kata. Pandan se tan nou wè leta isit ap mouri lòt bò a, Ariel Henry pa janm kite pou yo. Sa tris, sa montre ke moun sa yo pa nan dimansyon pou y ap dirije yon grenn nasyon tankou pèp ayisyen an. Pou sa, nou menm ann Ayiti, nou menm Wanament, n ap mande. ki gen yon matant yon matant ami yo ak ami yo pral fè lakay yo paske chak ane chak ane se 1 milya 16 milyon dola ameriken ke dominiken ap fè la nan sou fwontyè a nan mache sa yo fè mache a 4 fwa pa semèn yo fon mache jou dimanch yo fon mache jou lendi yo fon mache jou jedi yo fon lòt mache jou vandredi Pa gon majistra an Ayiti wala menm ki di anyen, pa gon vis delege k di anyen, pa gen okenn otorite ki di yon mo. Sa sanble son konplisite antre otorite ayisyèn yo avèk dirijan dominiken yo pou yo maltrete pèp ayisyen an. Nou konnen gen anpil ayisyen ki nan move zafè, ki fin vòlè kòb petwokaribe, ki vòlè kòb lajan. Ariel Henry pa ka fè sa. Konsil yo, anbasadè yo, malerezman yo pa di anyen. Nouvo konsil la, li rete ti kapòt yo sèlman ap fè divès lòt bagay pou pouvwa a. Y ap danse nan bouch femèl, men yo pa defann dwa Ayisyen yo. Jodi a, y ap di yo ke nou se Ayisyen, nou se moun. Nou se Ayisyen, nou gen diyite. Nou se pèp tankou tout moun. E n ap raple yo ke a pèp 2020 an, si dirijan yo pa gen diyite, Men pèp ayisyen an gen diyite. N ap raple yo ke se nou menm ki te ede yo pran endepandans. N ap raple yo ke si jodi a Ariel Henry li vin elije pèp ayisyen an, senatè yo ki la a, nou konnen ke gen 10 moun senatè nan palèman ayisyen an, majorite nan yo vin kay an Repiblik Dominikèn. Nou konnen depite yo, nou konnen ke tout lòt sitwayen yo, konsil yo, tout lòt moun ki genyen madanm, pitit ak fanmi bò a, N ap di yo ke yo pa rezime a pèp ayisyen an. Ebyen moun sa yo maltrete, moun di ke yo ap pase. Ha! Monchè, se pa ti koze piti non. Depi lè yo asasine Jovenel Moïse, ondirè pa gen konsila, pa gen anbasad. Bon! Ann kite sa la. Ebyen medam matmwazèl e mesye nan gwoup sitwayen sa yo ki tap manifeste devan baryè fontyè a apre yo te fin soude l, gen youn nan yo ki te pwofite moman sa a pou l pale an espanyòl nan vwa tout ayisyen yo pou voye mesaj bay gouvèneman dominiken an yon fason pou prezidan Abinader ka byen konprann poukisa ayisyen yo deside fèmen baryè Wanament lan. An nou tande ansanm, pa poze m kesyon. Tande epi tradui anba paske mwa m konnen 60 mo an espanyòl donk en espanyòl mwen pa rive lye sa. Dominikana, Ayiti no tiene gobièno pero tiene pueblo si, si es por pueblo el pueblo si existe estamos aki, konpatriyòt! nacionalistas, nacionalista, aprovechamos las oportunidades de hoy para decir al mundo, Haití no tiene gobierno, pero tiene un pueblo solidario. Nosotros está aquí y nosotros orgullosos con esa bandera para decir que nosotros Nosotros hicimos historia y volveremos a hacerlo para decir al racista ultranacionalista que hay allá, Abinader, que nosotros como pueblo no estamos de acuerdo el maltrato que está haciendo por los haitianos. Es por eso que venimos aquí, para decir por igaquía que existe entre dos países. El pueblo haitiano quiere autodeterminación, sí a deportaciones, no a la violación del derecho, no a violaciones del derecho humano, porque hay muchas personas que son ilegales en la República Dominicana. Hay otras naciones que son ilegales en la República Dominicana, pero la República Dominicana no viola la, ley, no viola derecho de otra nacionalidad, sino que los haitianos. En ese sentido, nosotros como compatriotas, como nacionalistas, estamos en el día de hoy para decir al compartamento racista, ultranacionalista, Binader, Abel Martín, el síndico de Santiago, Leonel Fernández, a todas esas personas que quieren que los haitianos, ellos piensan que nosotros somos animales. Nosotros no somos animales, somos humanos como ellos. Nosotros no tenemos problema con el pueblo dominicano, sino con ultranacionalista, sino con el gobierno racista que hay en la República Dominicana. Y llamamos a la atención de la comunidad internacional. Si ellos no son compristas, llamar a la, atención a racistas que hay allá de otro sitio. Nosotros como pueblo somos orgullosos como pueblo que hice historia y volveremos a hacerlo para decir que nosotros somos un pueblo que, la, que hicimos todo que hacemos como pueblo y ayudamos a muchos pueblos en el mundo para conquistar su dignidad. En ese sentido, estamos aquí en el día de hoy para decir, Haití no tiene gobierno, pero tiene un pueblo con dignidad. Gracias. Cerrado, cerrado. que está maltratando, que viene. Ellos tienen derecho de entrar en su país, pero la frontera está cerrada hasta que el gobierno dominicano Atak nan Repiblik Dominikèn. Yo tiye yo, yo vyole fi yo, yo separe fanmi yo pandan y ap fè depòtasyon. E daprè akò ki te siyen ant Leta ayisyen avèk Leta dominiken an 1999, yo te di konsa ke, enben lè w ap depòte moun yo, ou pa dwe divize fanmi yo. Fòk fanmi yo toujou ansanm. Ou dwe mete moun nan kote l santi l byen. Sa plis alèz la. Men se pa sa ki fèt. Ou wè yo depote moun yo odela de 6 zè di swa. Pi bonè pase 6 zè, 6 zè nan maten. Donk sa vle di se vyolasyon de dwa yo ye. Nou menm nou di ke fòk la Dominikani, fòk Luis Abinader konnen ke 1937 se pa 2002 ye. 2002 pa 1937. Ayisyen pa janm bliye travay kout kouto plis pase 300 mil moun. Ke Trujillo, diktatè dominiken te tiye, Abinader vle ranplase pèp lan kòm Trujillo. Enben nou, nou menm pèp ayisyen, nou di nou pap pran sa a nan men Abinader, ke leta ayisyen chita prese prese avèk Abinader, avèk gouvènman dominiken an, ki se yon gouvènman rasis, yon gouvènman negrofòb, ki pa vle piyès nwa, depi w gen yon koulè nwa an Repiblik Dominikèn, donk ou sijè pou yo rache w, pou yo tiye w. E kantite moun nou wè yo yo voye vini yo se pa kantite moun sa yo ki viktim lòt bò a. Gen anpil moun depi sa lè selon enfòmasyon nou jwenn ke yo tiye nan raje. Yo tiye anpil konfrè, anpil konpatriyòt nan raje. Nou menm nou di fòk sa a kanpe e toutotan ke dwa Ayisyen yo pa respekte, diyite Ayisyen yo pa respekte, fwontyè Wanament, Dwabon nan li fèmen, li fèmen, li fèmen. E se Dominiken ki pou ouvri l, se Leta Ayisyen ki pou vin ouvri l lè yo mèt la nòmalman pou yo rezoud pwoblèm. E maten an, jan ke m t ap eksplike nou, genyen divès sitwayen ayisyen k ap viv an Repiblik Dominikèn ki fè nou konnen yo pran timoun, yo ale ansanm avèk yo, jiskaprezan yo pa gen nouvèl timoun sa yo. Donk, fòk Prezidan Abinader vrèman pridan nan jan de aksyon sa yo puiske, Listwa va jije l e non sèlman sa tou, loni pap rete gade konsa jan sitiyasyon an ap dewoule la. Medam, madmwazèl e se mesye nou te gen chans kwaze ansanm avèk yon gwo gwo responsab nan Wanament ki t ap bay detay sou mouvman sa e mobilize popilasyon pou yo rete soude jiskaske yo kapab jwenn yon rezilta pa rapò ansanm avèk fason yo ap depòte ayisyen yo. An nou swiv ansanm. Jan kòm sitwayen. Kòm òganize ki kanpe pou nou di non, non a desizyon rasis, ksenofòb, malatchonn ke Luiz Abinader pran kont pèp ayisyen an. Jodi an la nou di 2022 li inakseptab pou ke. Luis Abinader ap refoule konpatriyòt nou yo konsa, san dwa yo, san diyite yo pa respekte. Se sa k fè, jodi an la nou foule beton an pou nou di non nou pa dakò, se ansanm òganizasyon sosyete sivil la melanje avèk anpil lòt pèsonalite ki konsyan. Li di non nou pap aksepte sa. Se yon premye etap ke nou pran. Premye etap vle di ke nou ap fè sitin. Men nou gen lòt rekou ke nou pral fè. Nou pral menm rive pote plent pou Luis Abinader o nivo tribinal penal entènasyonal pou krim sa ke yo menm yap fè. fè kont pèp ayisyen an paske nou di 2022 pa 1937 pa kout kouto. Alò ki kote nap rive avèk seyans mouvman sa yo? Nap rive jiskaske kote pou nou jwenn jistis. Nap rive jiskaske dwa pèp ayisyen respekte. E nou di leta ayisyen dwe pran responsabilite yo. Leta ayisyen ki malerezman depi kèlke tan mare sosis yo ansanm avèk de dirijan dominiken. E nou di non nou pa aksepte sa, nou pral kontinye, nap kontinye boykote tout tout sa ke Repiblik Dominikèn ap fè paske nou konnen ekonomi peyi Repiblik Dominikèn repoze anpil sou do nou. Yap vann nou tout kalite vye pwodui. Nou la nou nan konstriksyon, nou ap bay san, nap bay swè nou, ebyen nap rive jiska boykote yo jiskaske. Vwala, mèsi sitwayen, e pou fini, nou te gen chans kwaze ansanm avèk youn nan responsab sosyete sivil la ki te di anpil koze nan moman ke popilasyon an t ap manifeste e voye mesaj bay gouvèneman an ki lage yo de bra pandje sou fwontyè a, ki pa di yo mouri, ki pa di simityè ret vid, tandiske konpatriyòt yo. ap pase mizè, ap soufri an Repiblik Dominikèn. Chanm de komès la son aktè lokal k ap travay nan kesyon devlòpman peyi a e ke nou fè pati de sosyete sivil la. E pa rapò a tout sa k ap pase an Repiblik Dominikèn la kote ke prezidan dominiken ou byen otorite dominikèn yo y ap fè de zak maspinay sou ayisyen, kote gen de zak rasis y ap fè sou ayisyen ke y ap depòte. E nou menm nou pa ka rete nou endiferan pou pote kolaborasyon nou a gwoup sosyete sivil ki anba Wanament e ki planifye konsè sòti sa. Nou menm nou kwè ke Ayiti te toujou rete yon gran pèp. Pa apwa sa ke nou fè nan listwa, nou pote yon gwo kontribisyon nan listwa dominikèn. Ayiti kontribye anpil nan depandans Repiblik Dominikèn. E nou toujou vle raple Dominiken sa ke an 1863, Leta kanmenm, menm si, menm si nou pap dirije men fè sanblan, donk nou espere nan jou kap vini yo gen bon jan desizyon ki pran, bò kote otorite tou 2 peyi yo, pou ke nou jwenn yon antant pa rapò ansanm avèk jan yo ap depòte Ayisyen yo. Fason ke yo ap maltrete yo, wi, yo gen dwa depòte si ke ou pa legal, men fason yo ap maltrete moun yo, se inakseptab. O wi, jan ke m te anonse, e dènye kou ki pou touye koukou a, Lèzetazini Damerik, administrasyon Biden nan, di konsa, suk k ap soti an Repiblik Dominikèn p ap rantre sou teritwa ameriken an. Akoz dwa moun pa respekte nan peyi sila a, akoz yo fè on bann moun ap travay pi mal pase robo. E moun sa yo ki nan chan kap travay pèp ayisyen, se kiyès yo ye? Se ayisyen wi. Se ayisyen wi. Travay fòse, yo pa respekte dwa moun, se ayisyen wi. E raple ou dènyeman la, ansyen responsab konsila ayisyen ki nan Wanament lan ki sa l te di, gon seri de moun yo al pran nan chan e touye yo touye yo wi. Malgre yo ap travay tankou bèt wi, moun sa yo se ayisyen ki nan chan yo. Ebyen, akoz. Responsab peyi sila pa respekte dwa moun, suk ki te konn ap soti an Repiblik Dominikèn pou rantre Ozetazini dezole Abinader bwè ti dlo sikre ou tanzantan yo pap resevwa suk la. Donk yon kou dur pou Repiblik Dominikèn e aktyèlman la fontye ap soude nan peyi Dayiti. Nou la Jan Bèf te dil pral sal savann. Non men kounya la se dèyè l wi l ap sal. Antouka pèp ayisyen, yon dosye n ap swiv de prè. Rete konekte demen si Dye ve, w ap jwenn plis detay toujou. Medam, matmwazèl, se mesye, ensolit nou pou jounen jodi a, se vre, nou gen tan fon nan novanb lan la, desanb pral rantre. Sitiyasyon an difisil nan peyi Dayiti e razè a m pa kache di w l ap frape nou san kanpe. Men a chak fwa w wè strès razè a ta anvi pouse w pou w al foure men nan afè moun, gade distrè w konsa menm jan w wè sitwayen sa ki gen strès razè ki soti pou fin avè l, l ap distrè l, l ap fè tan an pase yon fason pou l pa gen entansyon al vòlè bagay moun. An n gade videyo sa ansanm. Lap bon pou sante ou konprann, jere strès la jiskaske gade nan ou retounen nan nòmal ou al chèche travay ou fè pa mete ide ou sou bagay moun yo ap mare ou, yo ap bat ou e aktyèlman la pa gen lajistis e tèt ou yo ap koupe si tout fwa ou al lage kò ou nan vòlè. Frè se sè byeneme sou sa ki gen a wè ansanm avèk dosye asasina Jovenel Moïse bon sanble chak jij ki vini se toujou menm moun yo lap odisyone men. lòt sa ki pat janm odisyone yo pap janm gen chans pase devan lajistis. Ebyen fò m di w, jij Walther Voltaire, aktyèlman la ki sou dosye asasina prezidan, te gen chans jounen mèkredi a odisyone ansyen DG lapolis la, Léon Charles nan kad ankèt sou asasina ansyen prezidan an. Donk sa fè dezyèm fwa ke ansyen chèf polis la prezante. devan lajistis nan kad dosye sila. E frè se sè byen eme imaj wap gade la se imaj peyi dayiti imaj jounen an wala donk son sitwayen ki chita lap reflechi mizè kalamite ebyen dòmi vin pranl. Men son machann bwa li ye bon konnen aktyèlman la ayisyen pa kouri dè bwa e bwa yo ap bat pou kale sou lòt ala traka pou lave kay te nan peyi sa donk epi ou kapab wè sitwayen an chita lap fè kabicha li gon lòt menm ki vini k vin met ajenou kòm si son sen lòt la ye donk eske Li vle di lòt la miyò pase l oubyen èske s on kòb li dwe l pa ka peye? Donk pèp ayisyen dekri imaj sa, di m sa w konprann ladan nan kòmantè a, m ap tann repons pa w. Frè e sè byeneme, ebyen, jounen jodi a menm, gwo manifestasyon te fèt devan DDO 1 an, donk ki nan Channmas. Ebyen, manifestan yo, te ak pannkat nan men, yo t ap mande ansanm avèk Direksyon depatmantal Lwès 1 an, tout ankèt yo te pwomèt sou ansanm de jounalis yo asasine, li lè li tan pou yo mete ankèt sa yo deyò. Jounen jodi a. Son frè demen si Dye ve se kapab yo menm gen anpil jounalis ki tonbe nan peyi dayiti men malerezman dosye yo toujou rete yon sèl kote dosye yo toujou rete nan tiwa e raple ou nan jou pase yo pèp ayisyen gen yon jounalis ki te tonbe devan komisarya dèlma 33 donk pou plis detay ann tande deklarasyon sitwayen yo ki te debake devan DD 1. Sou di la police pa inosan ok men gang men gang yo pat janm inosan ya yo te toujou di yo nan touye moun bon lesansyèl li enpòtan pou ke nou pase mesaj la pou ke nou pale ansanm avèk popilasyon an sitwayen di nou ki rezon ki fè jounen jodi ya nou prezante devan DD yo silvouplè. Bout nan mouvman pwotestasyon ak presyon li tanmen toutotan IGPNH la pa pibliye. Rezilta ankèt sou zak sasinay pwofesyonèl laprès yo, espesyalman konfrè nou Maxiben Lazarre ak Romelson Vilcin. Semèl swete fwa sa a, otorite lapolis yo fè laprès wont. Nou vle nou fè nou wont fwa sa a. Twòp dosye rete nan tiwa nou. Fòk nou tanmen fè laprès wont. Lè yo ap gen si sa mande, si se pa nan farin y ap woule kòporasyon an, pibliye rezilta ankèt yo te pwomèt sou zak sasinay ki fèt sou jounalis yo. Pou fini, Kolektif Medya Anliy yo ki kwè nan pwovèb ayisyen ki di, Pise gaye pa kimen an, ap kontinye mande estrikti medyatik ki poko konprann, ou di mwens, ki fè kòm si yo pa konprann konpòtman rayisman polisye yo genyen douvan jounalis yo, rejwenn li nan batay l ap mennen pou fè respekte dwa pwofesyonèl laprès yo genyen pou pratike metye yo kòmsadwa, jan atik 28 tirè 1 manman lwa peyi a bay dwa sa a. N ap di ansanm avèk mwen, Viv Ayiti! Viv Repiblik la! Viv repiblik la. Viv yon laprès granmoun. Viv yon laprès granmoun. Merci merci sitwayen pou pawol ou donk se te yon plezi a la pwochèn e ou menm sitwayen fon ti pale ansanm avèk nou kisa ki eksprime prezans ou la ki mesaj wap voye bay nasyon an. Bon lèl te Jean Dominique. Se sam toujou di anndan près lan. Epa lè moun ki pwòch ou an. Anndan près lan tonbe pou ap kriye jistis. Jistis lan dwe fèt avèk tout jounalis kèlkeswa kote l soti, ki laj li nan sektè an, konbyen eksperyans li gen nan sektè an, ki travay li t ap fè nan sektè près lan. Jodi an tou fò m adrese nou. Nou menm jounalis, fò n konprann jodi an li lè l tan. pou nou wè moun ki kanpe ansanm avèk nou nan difikilte yo. Lè nou gen mach n ap òganize, fò nou wè kiyès ki apiye mouvman nou yo. Lè nou gen siting n ap òganize, fò nou wè kiyès ki apiye yo nou. Lè nou gen nòt nou poste yo, fò nou wè kiyès k ap menm pataje yo e ede nou pwomouvwa mesaj nou vle fè pase an, vilgarize l, an dotre tèm. Li lè li tan pou nou pa kite nèg politik yo ap itilize nou mal. Yo pa bezwen nou. Se mikwo nou, kamera nou, yo bezwen. Jodi an la, menm onivo, menm onivo estrikti semèl lan, pa gon politisyen ki te rele menm yon moun nan semèl, menm yon moun nan asosyasyon medya an lig yo. Fò nou konprann nan ki sa nou ye, nou lage pou kont nou, nou pote doleyans tout moun andedan sosyete an. Lè pou yo fè nou pase anba pye, pou yo krache sou nou, yo krache alèz. Polisye yo, lè yo bezwen nou. Yo itilize nou. Politisyen sa yo k pran peyi an jodi an la, k itilize laprès, ki mete peyi an nan sa l ye la, y ap itilize nou. Li lè li tan pou nou rele sou tèt nou. Gen dezòm politik anndan sosyete an nou menm laprès, fò nou kòmanse sanksyone yo, sansire yo, yo pa dwe ap pale sou moun. Mwen menm m pa pè pou m di sa, menm moun ou wè, dè peyi, tankou Etazini, Amerik, Kanada ap sanksyone, fò nou kòmanse sanksyone yo tou. Lè yo rele nou nan konferans pale, se moun sa yo k mete nou nan sa nou ye nan peyi an. Yo mete avni nou an koma, yo mete lavi pitit nou an koma. Se kòmanse sanksyone politisyen yo tou. Nou gen pwoblèm avèk polisye, ansanm de polisye k ap viktim nou, k ap asasine nou, k ap bat nou. Men politisyen yo tou, yo kontribye anpil. Pou mete peyi an nan sa l ye la a. Li lè l tan pou nou rele sou tèt nou. Nou wè se itilize nèg y ap itilize nou chak jou. Kite kamera nou si nou pa gen anyen pou n fè. Fè lòt dosye sosyal. Ale lòt kote al pran revandikasyon moun ki plis mal nan vi nasyonal lan. Ba l politisyen yo vag. Alò m te vin la pou m te pale ansanm avèk nèg yo epi pou m te di nou, nou gen dot. Aksyon n ap mennen toujou pou nou jwenn ankèt sou asasina jounalis yo, don Roberson Lucens. Atant nou nou toujou ap atann ke pou nou pou polisye o nivo IGPNH konpòte yo an bon anfan, an sitwayen, pou yo rann piblik ankèt lan, pou nou tounen rekolabore ansanm avèk yo e ke pou nou travay dan la solidarite jan laprès e notamman lè medya an liy, fòs pwisant lan ki an Ayiti, travay ansanm avèk yo Sa a se trè enpòtan e ansanm de ankèt la polis te pwomèt pou ke nou konnen ki sa k pase nan asasina divès jounalis sa yo. E pwochèn fwa tou yon ti konsèy madam pa pran megafòn nan. Ou mèt pale pito pase chèch yon lòt moun mete nan koral la pase twòp vyolans. Kounya la ou pral fèm chante Bouch la pa inosan nan pwoblèm Pase gon vyolans kap fèt nan zòrèy nou lè wap chante mizik la Mèsi bokou Se te yon plezi Medam matmwazèl e mèsyè men gen yon gangan la Gangan Wi gangan dènyeman li te anonse ke li pat soti lwa ki te nan tèt li Se te menm rasin ak jovenel Bon nou konn lwa yo pi byen pasem Pase mwa je ne se pa e kèk nan yo m konnen. Donk patizan sa k pase, di nou pou ki sa ke w prezante devan laprès e ki mesaj ou pote tou. Efèk, Nou pran 11 an phtk, se 11 an mizè, se 11 an traka, se 11 an lavi chè. Jodi a daprè sa nou konstate, nou wè nèg yo fini peyi a an sann. Nèg yo detwi klas mwayèn nan, pa gen klas mwayèn ankò. Nèg yo pran klas mwayèn nan, yo mete l nan povrete a. Se yo menm kap fè lajan, se yo menm ki gen bèl kay, se yo menm ki gen bèl machin. Nap mande ak Kanada, ak Lafrans, ak Lèzetazini, lajan nèg sa yo, kay nèg sa yo genyen, depi yap voye nèg yo tounen, fòk yo voye lajan ba nou tou. E nap di popilasyon an, 4 desanm, nap fè yon gwo mach sou Channmas, sou plas Papa Desalin nan, nap envite tout moun pou yo vin patisipe an blan, nou prale devan anbasad Sendomeng nan. Kote nou pral mande jistis pou frè nou ak sè nou y ap maltrete anndan Sendomeng e n ap di ansanm avèk tout militan politik yo, n ap di ansanm avèk popilasyon an, nou menm nou pa nan koupdimond paske nou pa gen kòb pou n manje, diri a vann 40 dola, lwil la vann 40 dola e m ap pwomèt sa efase tou ansanm avèk Madam Edwin Tonton k ap vòlè tout lajan anndan CAS yo pou l bay bandi, pou l bay vòlè, pou l bay gang e m ap mande se ameriken ap fè yon travay serye. E map fè konnen tou, final la fèt 24 desanm, mwen pa wè Ariel Henry sil pa kite pouvwa avan 24 desanm, Èzili Mapin ap pike kèw, wap mouri sou pouvwa Ariel Henry menm jan ak Jovenel Moïse. Ah bon! Èzili ap pike l? 24 se pral final la? Viza yo ap koupe. Men m mande pèp ayisyen an, pandan viza ap koupe, nou dwe pran desten nou. Li pa lòt bagay, achte manchèt nou, file l debò, koupe tèt, boule kay! Talè, talè, talè Arab. Non. Wè la a, gon bagay pou konprann byen. Ou pa ka di koupe tèt boule kay. Ayiti pa ret anyen pou boule ankò. Kòman koupe t, ki kay ou pral boule a chèf la? Se tèt nèg yo! ki pa ka panse pozitif, ki gen move lide. Donk sa yo sipoze, wè sa m di w la, chase yo. Men kay yo pa bliye. Se lajan peyi a wi yo pran yo vòlè yo fè kay yo. Donk kay sa yo ki tou meble, tou bèl. Yo kapab jwenn yo pou lapolis. Yo kapab jwenn yo pou fè komisarya. Yo kapab jwenn yo pou fè sant sante. Yo kapab jwenn yo pou fè lekòl pwofesyonèl pou peyi a. Lè w di mete dife ladan, pou ki sa? kay la pa gen problem o kontrè sa lajan peyi ya yo fè kay la se lajan taks ou yo volè la pli pa nan yo yo fè kay la men m baka di pou ke yo boule kay la donk frè pa m panse sou sa silvouplè se trè trè zenpòtan pase se moun ki gen move panse yo pou n chase men sa yo fè ki la a nou oblije konsève l nou dwe konsève l pwiske se lajan peyi ya yo pran pou yo fè aksyon sa yo. Donk pou fini ki dènye mo ou te genyen pou la repiblik? Pou n delibere peyi a, paske asasen kriminèl pa ka nan figi moun. E n ap mande lè gen leta nan peyi a, nou dwe pote plent pou Ariel Henry, tout pèp, madam Lalim, tout asasen kriminèl yo, nou dwe pote plent pou yo, paske asasen kriminèl pa gen dwa nan figi moun. Jodi a n ap di pèp ayisyen an leve kanpe pou n batay. Si ti mesye pral nan sèkèy, yo pral fè finiray yo. Kiyès ki lakoz? Rosmila peti frè wi. Ki genyen kamyon anbilans li kap mache asasinen moun epi boure yo nan anbilans al jete. Jodi a m di Rosmila mèsi. Mèsi! Lè yo te konn ap tire kout wòch sou kòtèj Jovenel nan Akayè. Lè yo te konn ap mete lwil nan wout Akayè a, tire kout wòch, tire kout bal sou machin Jovenel la epi w te ka vin masakre nou. Jodi a, w ap fè krèy! Pou Ariel Henry. André Michel madan Ariel. André Michel premyè dam. Jodi a w di avoka pèp ou te ye. André Michel kòm avoka pèp. Jodi a w marye a avèk Ariel. W ap dòmi nan menm kabann a Ariel. Ou bliye dosye pèp la. Ou bliye ke w te di w te avoka pèp. Se poutèt sa m ap di pèp ayisyen an. Pran desten nou an men. Pou n delibere peyi a. Pran desten nou an men! Lè asasen kriminèl sa yo ap entimide nou, nou menm nou pa gen de chwa, achte manchèt nou, file l de bò. Jodi a, Michel Martelly pa gen dwa anpè. Asasen kriminèl yo pa gen dwa anpè. Reginald Boulos pa gen dwa anpè. Dimitri Vorbe pa gen dwa anpè. Se leve kanpe pou nou batay, pou n delibere peyi a. Nèg sa yo pa gen dwa anpè. Se yo t mete robinette sa andan peyi a. Merci merci sitwayen se te yon plezi a la prochèn nou te kontan genyen ou jounen jodi a medam matmwazèl e mesye map raple ou deklarasyon sa ki fèt e pandan ke seremoni fineray 5 jenn gason nan jou pase yo yo te debake nan baz galil nèg ki te abiye an inifòm e aprè yo ta pral jwenn mesye sa yo. bò yon pon, yo vide bal sou yo, yo tiye yo. Donk, jounen jodi a, yo te òganize yon fineray pou yo. Se te avèk anpil tristès, anpil chagren. Donk, mesye sa yo ki tonbe, nou espere, nou, rès sitwayen nan peyi a, nou rete kontinye, kenbe batay, travay, avanse pou jiskaske nou kapab jwenn rezilta e lè sa a m espere ke foumi ap pot nouvèl ba yo pou di yo konsa travay yo t ap fè a li pa t fèt anven. Medam, madmwazèl e mesye nan sa ki gen awè ansanm avèk dosye dwa moun. Donk, genyen Paul Nidjer Ferdinand. Jan ke w ap gade imaj sa la, nou raple nou, sitwayen sa a li te loreya nan konkou pledwa sou dwa moun ane ki sot pase a la. Jèn sitwayen avoka, li mete sou pye yon platfòm ki rele Learning Law Together, LLT. pou fòme ak sansibilize tout sitwayen tout kote nan mond lan sou dwa ansanm avèk devwa, yon si bèl inisyativ. LLT te òganize yon premye kòwòt fòmasyon nan mwa jen ki sot pase a la, li te arive fòme 30 jèn, e pou kounye a, LLD genyen yon anbasadè nan chak depatman nan peyi Dayiti ak lòt bò dlo, nou kapab site, Repiblik Dominikèn, Risi, Chili, Kanada, Lèzetazini Damerik. Chak anbasadè sa yo ap gen obligasyon pou òganize fòmasyon, nan kontre, e rive konkretize konba sila. Pou travay la byen fèt, LTT. ap fè anpil vizit sosyal, tankou vizite timoun, donk nan jou pase yo pou m byen di nan dat ki te 20 novanm lan, yo te vizite yon gwoup timoun, yo ap vizite andikape, fete ansanm avèk yo. Diskite ak jèn yo, yo ap gen pou yo enplike nan plizyè fasèt, men pou kounya sa ki pi enpòtan se bay jèn ayisyen yo posibilite pou yo vin lidè san yo pa renonse ansanm avèk nasyonalite yo ak angajman sitwayen yo tou. E medam matmwazèl e mesye, nan dat kap 27 novanb pou rive 3 desanb 2022 a la, LLT ap òganize dezyèm kòwòt fòmasyon an liy, lansman ofisyèl la ap fèt samdi kap 26 novanb kap vini la apati de inè nan aprè midi sou tèm Sitwayènte e patrimwàn kiltirèl ayisyen. Tout aktivite yo ap fèt an liy. sou zoom pou piblik la kapab pi byen enfòme e bay plis moun posibilite. Daprè jurist Nidjer, LLT se pou tout Ayisyen, se pa yon pati politik, men se pito yon fim konsiltasyon jiridik ki bay tèt li lobligasyon pou l fè dwa moun rete djanm nan sosyete. fòk ke ou akonpli devwa ou tou. Donk youn pa mache san lòt. Nou genyen jurist Nidjer Ferdinand kap pèmèt nou, kap ede nou, kap kanalize nou pou nou konnen dwa nou ansanm avèk devwa nou. Donk pou plis detay, pa ezite monte sou rezo sosyal yo kit se Facebook, kit se. Twitter kit se Instagram just tape arobase learning law together pou plis detay. Medam matmwazèl e mesye jan ke wap gade imaj sa a sitwayen kap viv an frans wi sitwayen ayisyen ebyen gen nouvèl pou ou jan ke wap gade imaj sila a. Nan dat kap 3 desanm kap vini la, Fondasyon Busta John ap envite w nan yon kokennchenn deba ansanm avèk ex Premye Minis Claude Joseph sou tèm Dyaspora Ayisyen an, Ann pale pou chanjman. Donk adrès la se Salon Chalo 16 Rue de l'Escouvrier 95 200. Pa rate okazyon sa a, si tout fwa ou genyen kèk kesyon w ta anvi poze ansyen premye minis lan sou pati politik ede, e non sèlman sa tou sou eksperyans li pandan ke li te premye minis nan peyi Dayiti, si gen kèk bagay ou pa konprann tou sou dosye asasina prezidan Jovenel Moïse, piske jiska prezan li dwe nou eksplikasyon sa a. Donk 3 desanm w ap gen chans pou ke ou kwaze ansanm avèk ex premye minis la, an Frans. Medam, madmwazèl e mesye, byevini nan Ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap rete. Wi, Jovenel te pale nèg yo jan ke nou te anonse l, men malerezman yo pat tande. Pèp Ayisyen, eske w raple w deklarasyon sa? E sa nap viv jounen jodi a pa gen diferans non. An nou swiv ansanm. La stabilite politik è le premye dè byen piblik. Gon sèl jan ke w ka jwenn stabilite nan peyi sa a, se konstitisyon sa a retire pou dire. Donk si yon wout pa ka fèt, se konstitisyon. Non men se ensta, ann pran egzanp mwen menm, lè m monte prezidan, m te gen pwojè pou m fè 12 baraj irigasyon wi. Konbe m fè ki gen rezèvwa sou li? Yonn, epi 2 lòt yo. M te gen baraj irigasyon sou 3 rivyè wi nan pwogram mwen. Kou pou kisa l pa ka fèt? Paske yo kenbe w nan yon enstabilite politik, ou pèdi 2 zan nan manda a, ou pa gen jan pou w kapab ta di pou w enplemante de travo ke w te gen pou w te fè pou moun yo. Ki koz? Ann pran egzanp la nan afè 2021-2022, kiyès ki mete nou nan sa? Apa apa men men men Josue rale rale konstitisyon men Josue resi rale gwo tchè konstitisyon l la devan l amande son atik li li ban mwen. Ki 132 konbyen li? 134 pwen 2. 134 pwen 2 li. Alò pou kote l jwenn li? Se pa li non ki ki envante l. Li li l nan yon konstitisyon. Konstitisyon an se li di w atik sa a di manda m fini an 2021 wi se sa misye di w la a. Wi men men tout moun tout moun dakò prezidan ke fòk konstitisyon an chanje. Non non non non se pou m di w wout lè w di a li lye. Avèk tout refòm ki gen pou fèt nan peyi a, la stabilite politik e le premye dè byen piblik. Pa gen ankenn anyen ke w ka fè si w pa gen stabilite pou politik. Sa vle di yon moun monte prezidan, menm si w pa dakò avè l, ou gen dwa fache, ou gen dwa fè tout bagay ou, pou w tann yon eleksyon rive, li fèt, yon lòt prezidan monte. Donk, nou kapab konprann pèp ayisyen, Se dosye sa nèg yo pa vle tande, dosye stabilite. E se la wap konprann tout ou tande ou te gen opozisyon nan peyi Dayiti, pat janm gen bagay konsa vre. Pat janm gen bagay konsa, pase nan pouvwa tou gen opozisyon tou. E opozisyon nou gen an, pa gen opozisyon konstwitif, paske ou ka toujou gen pwoblèm ansanm avèk yon gouvènman, men pa bliye ou te ekri yon konstitisyon, ou di se 5 an, sak fèl pa ka respekte. moun ki te jeneral, 2 prezidan, paske pa bliye jeneral Abraham fè 3 jou prezidan, anpi anpil moun bliye sa. Wi, sa vle di, jodi a mwen menm. Prezidan kanmenm 3 jou. A wi si. Non, kanmenm, on jou se prezidan. Si se nan enstabilite politik nou vle rete nèt a peyi a, paske nou menm pa bliye, peyi a tou an grann pati, pou m pa di a nenpòt 60 a 70 pousan, nou menm laprès, Peyi a se nan men nou li ye. Se nou ki kontwole lopinyon nan peyi a. Sa vle di si yon peyi jodi a nou vle pran l pou n al avèk li non kote ki rele katchouboumbe, katchouboumbe a pou janm rele l konsa, tranzisyon pa rele tranzisyon se katchouboumbe li rele paske se la tout nèg fè lajan. Se la tout òm, dayè nèg yo di w sa, je naj dan dè zo twouble. Sa vle di lè nèg la di w l ap naje. an o trouble sa vle di sa sa vle di a sa vle di se 2 moun se lè tranzisyon se lè sa li menm pou l fè bè li pou gen kontra k pase avèk 2 fèy papye paske mwen menm gon kontra ke m wè m pa bezwen repete la a paske pèp la m pa la pou m mete pèp la an fas pèsonn lè m mande kontra a M fè 1 nan m paka jwenn kontra a. Apre sa se 2 fèy papye wi ke yo pote ban mwen. 2 fèy papye? 2 fèy papye! Epi kontra a. Donk ki angaje leta a. Ki angaje leta a, ok. Ki angaje leta a sou prèske 40 milyon dola chak ane. Avèk 2 fèy papye? 2 fèy papye. Sa vle di, lè yon nèg se tranzisyon ke w mande, nou menm jan m di nou sa a, tranzisyon pa gen anyen l pote ke mizè. Ke l pote, l ap ogmante richès yon gwoup, 2 gwoup. ki yo menm se nan sa sèlman ke yo ka fè lajan, paske ke yon peyi se nan konpetisyon, se konpetitivite, si wap pale de zafè antreprenarya se konpetitivite, se pa nan monopòl, monopòl an fèt gon seri de domèn lè w antre nan monopòl son krim li ye, se mwen ki se pi gwo temwen k la pou di l, pa gen pèsonn ki ka di l pase m paske m anndan l. Leta e kaptire. Li kaptire pou yon kategori de moun ki konprann pafwa. Pafwa ou pa menm kapab fè diferans ant moun yo e leta a. Sa vle di se yon gwo pwoblèm. Sa vle di ou. Donk se tout yon sistèm, se tout yon machin. Ki byen wile, ke jodi a m chèche ap mete yon ti sik ladann, mennen yo pa vle m lage sik la nan motè a. Paske motè sa fò yo kraze l kraze. Sa w di m la. Fòk motè a kraze. Si n pa kraze l, motè sa a pou n rekòmanse. Paske motè sa a l ap mennen peyi a. nou katchouboumbe. Donk, pou de bon pèp ayisyen, Jovenel Moïse kraze motè nèg yo. Li vide sik nan motè yo. E jiskaprezan, motè a pa ka repare. Peyi a nan men yo. Jovenel asasine. Men, w ap gade, nan dosye tranzisyon nan peyi d'Ayiti, nèg yo gon alèz pou yo chache konsansis. Men pandan y ap chache konsansis la, pèp ayisyen. Ou pa konn kote yo jwenn sekirite non. Lè pou fè tranzisyon an, yo toujou jwenn sekirite. M pa konn si w konprann sa. Lè pou yo fè tranzisyon pou yo al vòlè a, yo toujou jwenn sekirite. Men kou pou yo fè eleksyon pou peyi a mache, jan l sipoze mache, non. Jan sitiyasyon an ye la a, non, pap ka gen eleksyon. Non, non, non, non, non. No eleksyon silvouplè. Pap ka gen eleksyon paske sitiyasyon an konplike. Non. Bagay la pap ka fèt konsa, pa gen sekirite, konjonkti peyi a pa pèmèt pou gen eleksyon men kot, koman konjonkti a fè pèmèt gen tranzisyon silvouplè? Ala kote nèg yo blofè papa! Ann fini, Mesye le Prezidan! Paske se pa posib pou 4, 5 moun ok monopolize de resous ki ta disponib pou 10, 10, 12 milyon moun. Prezidan son gwo deklrasyon w fè la wi. Men se, se, se, se, se. Li pa posib pou 4, 5 moun Paske jan machin sa ap mache nan peyi a, nèg yo vin estime pap gen krete pou yo ankò. Lè nou fin detaye plan sa, se de bagay ke m te franchi dè zentèdi. De bagay m pat dwe di anvan m fè yo. Men anfèt eske w ap pale m de moun yo, men eske se pa karavan nan ki la ki kontinye toujou san m pa pale? Paske fò w pa bliye se menm travay yo k ap fèt nan tout peyi a. Wout Lenbe Kap Ayisyen k ap fèt la a, kiyès k ap fè l? Travo Piblik wi. Avèk menm ekipman yo? Menm ekipman yo. Wout Kafou Jòf Ansafolè a, kiyès k ap fè l? Travo Piblik. Direksyon Depatmantal Travo Piblik Atibonit. Direksyon Depatmantal Travo Piblik Nòdwès. Epi CNE ki nan mitan. Men, lesansyèl, pwopagann politik la soti dèyè l. yon santral elektrik kap konstwi 10 megawat nan vil port de paix ke nou deside pou limen de basen dlo jiska ansavolè yon santral ibrid men se pou gade komanl fèt pa rapò a jan si se te pa egzanp yon bagay klasik leta pou wè se santral la komanse jodi a fè 28 jou m kwè depi santral la komanse sa vle di travo yo se pa o jou yo kontwole yo. Direktè edh la di w ke nan lè 90 jou li sipoze fini. Men tou sa, men fò pa, kiyès k ap bay materyo pou fè santral la? Se ekipman, travo piblik. Ki enjenyè ki ap konstwi santral la? Se enjenyè travo piblik. Se pa yon kontra non li gen sou li. Karavàn nan kisa l te ye? Kisa l ye anfèt? Se fè leta vin sèvi pèp la. Lontan, paske fò n pa bliye msye. Se yon antreprenè m ye. Sa vle di fè biznis gen règ yo. Li gen règ li. Pou fè biznis ki sa li ye? Si ou pa gen lajan pa w, ou prepare yon dosye, ou fè yon plan dafè, ou al nan yon enstitisyon finansyè, yo prete w lajan. Mentnan kòb ou prete a, ou travay pou peye taks ou ak enpo w, ou fè benefis ou, ou mèt gen kantite lajan lide w di w nan sans sa. Kèlkeswa volim kòb ou rive genyen an, sa se lajan w. Se yon antreprenè m ye. Sa vle di lè 2 moun se konsa Nan jan m di a, ke yo deside fè biznis, sa vle di on moun nan sans sa te sipòte m nan kanpay, m pa gen okenn pwoblèm pou m ak moun sa. Men lè on nèg te konprann ou te sipòte m nan kanpay se paske ou te gen on kontra malatchonn pou m te pou m te jere pou ou, koupe m ou. Pi devan n ape konprann pouki, pi devan n a wè Jezi nan glowa l. Monchè yon ayisyen kap eseye fè ni dominiken ni ayisyen yo an menm tan sa vle di l mele ni kreyòl la ni espanyòl la ansanm pou l fè yon mesaj pase e m pa kache di w pèp ayisyen si prezidan Abinader ta di l pa konprann monchè l gen yon pwoblèm wi e si Ariel Henry ta di l pa konprann tou M pi fò pase sitwayen an antouka Jan m toujou renmen di l Ayiti diktatur se lapèl dè zanti Ayiti demokrasi se la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete ki vivra vè ra ki moura kaka ra Mwen di w mèsi paske w tap swiv avèk atansyon e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou Mwen prale map kite w nan bra papa Bondje paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante Bonjou bonswa tout moun non pa mwen se Fouco e nap kwaze nan w lòt videyo.